O san yo, annou nan lwa. O san yo, annou nan lwa. M pral nan bitasyon. Manman m pral nan peyi w. Nèg ki dedin ma pral nan peyi w. Gen kè pou gade m nan je vre. Met je n atè trè to. Sa m tande a, Li fèm mal anpil. Menm manje m paka manje la pandan map pale w ankò la. Kèm bloke. M fè apèl a tout gèrye, ti gèrye, gwo gèrye, bandi, tout moun. Mete nou zorèy nou alekout. Nèg ki gen vye bwe bout manchèt nou file l. Nèg ki gen kouto nou file l. Nèg ki gen sak wòch nou file l. Tout sa yon nèg genyen t ka fè lagè. Ou bon balans Ayiti ou te konnen an se yon lòt Ayiti li ye wè m konnen foto sa ou ka voye l dan lemond antye balans men sa k ap tann ou w ap jwe men sa k ap tann ou men aka men bon aka 45 la. Map tann ou balans. M te bezwen papa w lontan m tap tann mwen gwo nèg m te pran papa w m paka pran pwen pwen pran papa w map pran w balans antre nou yòk m wè si w ka desann de di balans map tann ou gèrye ap tann ou gèrye l lemond antye konnen an lap tann ou balans m voye foto sa ba ou si w pa gen zam voye zam vini lè w vini pou nou kontre balans si w bezwen konnen kote m gen lwil nan mouda m M pap atake kèlèy m pap atake tikè tipipyè paske se pitit kote yo ye di m ki lòt moun ou gen dedin konnya m al bat li konnya di m ki moun ou gen chè pou ou dedin a ou tande de pitit kote yo m al bat li konnya balans dedin ou te konnen an m tande ou konn vin rale zam men bèt la m ap tann ou balans m ap tann ou balans li lè pou vini. Bal sou swaf ou pou vini. Tbalans dim sou ki moun ou gen chè de di m fò m al bat li sou gwo pitit la m pral bat li dèm konn ou gwo pitit m pral kale l Tbalans m moutre w ak ki moun m ouvè a sanzave kote ta achte tè tè a e tè pyè pòl m pran tè pyè pòl met grenn nan mouda w pou al odi gleste yo yo pa di w m pran 51 kawo tè a pou kò m 51 kawo tè m fò la m pran l pou kò m Balans ou gen foli e mwen kanal la Balans Balans. M gangle, ou konn sa vle di gangle? Tout gang nan peyi a konnen m balans. Ou ka desann èpòt la m fè w pa janm antre de di m sanzave. Voye l ba li. Ni machin Cabral Okap avèk trelè siman yo, sitou pou nèg siman yo, nèg fè k ap travèse tout Evesizè ki Pòtoprens. Sou tout diaspora a. Men timoun baray yo. Jodi a m travèse yo sot Dedin, m wè y ap fè yon bon travay. Travay la m te wè l lontan men paske m te manke sipò. Ki fè m pa t vle m pa t ko vle foure tèt mwen nan batay sa a. M vin jwenn sipò baray. Ok, mwen m foure tèt mwen ofon. JPP li e jan l pase l pase. N ap fè yon travay. Pou tout peyi a, pou tout diaspora pase, nèg yo bay defi moun baka mache sou wout entènasyonal la, machandiz baka pase, anyen baka pase, nèg yap bay defi, Anèl ou pa wa! Ou pa wa dè wa! Se mwa Seboul ki te mèt beton an. Ok, Seboul mouri beton an nan menm a ti mesye Baray yo. Yè la, sa w pran an pa t ase. M di w sa jodi a, sa w pran pa ase. Si w panse w te pran yon bagay, tounen ankò. Mezanmi, timoun Baha'i yo mande nou sipò. A tout moun. A kiyès w ap pale? A kiyès w ap pale? M ap pale a tout Pòtoprens, lemondantye. Timoun Baha'i yo, dyaspora. Nèg y ap veye dyaspora, y ap veye siman, y ap veye tout moun ki konn nou te bloke kontenè. Tout moun, tout moun ki santi travay n ap fè a. Son bel travay nou mande nou sipo nou mande ti moun bagay mande sipo mwen menm pa gen problem kote m ye a la nou menm nou vin an fas neg yo nou mande sipo a tout diaspora boston nou jeze evli we pase kem sote sitou pou moun de vin lakay mwen yo kap sot nou yo neg yap bare ou plat ou jounen m ka pedi nepot diaspora kap kap kap antre la. M pa vle gen pwoblèm avè nou. Gracia Delva, si nou pa mèt yon solisyon nan batay sa, m ap antre machan tande. Depi yon on zòtèy moun baay breche m ap antre machan. Nou konn fè kanal la byen. M ap pwofite salye tout popilasyon Ayisyen, Ayisyèn k ap tande videyo sa. Moun Dedin, espesyalman moun Machan, Baray, Ti Dedin, Diklo, wadèvè, zòn Latibonit la k ap gade. Gen de tenten m tande Anèl ap di la sou radyo, nou menm nou konn Kanal byen. Kanal se pitit Pyè Pòl Pyè. Papa m se yon gran don. Papa m kite anpil byen pou mi. M pa gen nesesite pou m al vòlè. M te nan prizon penitansye avè nou mesye, nou wè Chak semèn, m ap resevwa twa, kat transfè. M te gen desan mil dola nan pòch mwen nan pran prizon an, nou menm ankò k al di chèf yo sa, chèf chèf yo vin pran kòb la nan men m. Apre m goumen avèk yo, yo remèt mwen kòb mwen. Mande tout ajan Apena, Kanal te gen desan mil dola nan pòch li anndan prizon. M ap fè nou. prizon al jakmel m la gwa gon fanm 1 nan prizon pou 9 mil dola 19 mil dola li rele ejeni ki te nan prizon manzè konn lave pou mwen m peye 19 mil dola m lagel m nan prizon map voye kat kob bay moun deyò kwè moun ki te nouyòk anel m santi w frekan anpil a dyòl ou depi lò depi depi ou tap fè tento yo m tap tolerew nan latibonit la kounya m pa nan tolerans avè w ankò m tande wap pale kaka di m kòmanse granmoun mezanmi popilasyon ayisyen an. M mande nou, aktè Dedin nan k ap pale, pou nou lage Anèl youn pou youn pou mwen avè l mache kontre. Pou mwen a Anèl mache kontre pou l wè si m granmoun vre. Pou m mache kenbe Anèl a men. Mwen menm Kanal Divan, m tchwe deja Anèl. Ou pa konn bèt sa a. Ou menm e sèl zam ou ka fout tire. Mwen menm m bon nan zam mwen, m bon nan manchèt mwen tou. E m gen pwen tou Anèl. Anèl sou ranse. Map antre machan deyò. Mande neg nan mapou kisa m te fè yo. Map antre nan machan deyò la. Ou pran bal nan pye m wap pala ògèy wap joure joun jounalis. Men sourit bagay. Men lame m nan bagay. Al manyen lame m nan pou wè. Wè de mesye yo vè la a? M pral fè vire yon nan tout latibonit la avèk lame a. E map antre machan deyò. Vòlò gavò yo. ki sot pòtoprens kap teworize latibonit la mando pou fè ale paske diaspora paka pase nan nan wout la nap kidnape moun nap kidnape fout machandiz moun yo nap wap pot angren lakay ou lòt jou ou vin pran moun jou sa ou deveye a nan nan devan pòt kanal. O dvh devan pòt mwen niey depi w antre o dvh mwen w atake dezyèmman wal atake lame m ankò ou frekan anpil e mwen kanal di man wè map souse son a nèt wè la m pral lage lame m nan deyò nenpòt je koni m bare nan latibonit la map fout map fout manje l wè ye la e mwen ka arete doktè w la menm dekwa pou pye w la santi mwen ka arete l menm m arete l m remèt l avèk simo yo senmak frekan mwen yon militè ameriken m ye. M pase New York, m pase everywhere in the world, map di w byen, m al lekòl militè, ou menm son ti bandi ou ye wap tire vèbal pou yo lage m a 2 avè w, epi m pou m mache pran w, latibonit la gen mèt, se pou al se pou al pòtoprens kote nou konn fè kaka nou an, nou vin teworize latibonit la, m pap prann nan men nou, paske latibonit la se latibonit pa m li ye, m pale w sa. De bandi, de wa pa kòmande non wayòm. Al non lòt wayòm pou al kòmande. Ou pap kòmande la. Epi epi moun machan. M wè nou sitirè anel. Batay la li pral rele JPP jan l pase l pase. Ti Lwi fè dèt, ti va peye pou Lwi. Gracia Delva mwen yap sitirew wap di se chef ou ye gade frem sou pa etire koze anel sa m pral atake machan desalin m pral atake machan la bis machan yo map pran yo bon m paka m pa kache pale wè m pa janm vle nan gè a moun machan machan se vil mwen e vil desalin son vil m renmen e moun machan tou pa janm gen avèk mwen men nou sitire anel. Nap met moun nan o la moun ap travay ou pa ka vann rev kot ou byen anel mete peyi a cho bon mwen menm map antre pran anel machin. Ok map profite salye tout moun dedin nasyonal kom entènasyonal ayiti tout antye se kanal divan nou tout konnen figi sitwayen an nou tout konnen m. Mezanmi m pa yon bandi, m son gèrye, m son revolisyonè ki renmen pèp li. Map mande Radio Caraïbe ki pran non m, ki foure l nan bagay Ti Odma. Map mande l yon nèg ap fè jounalis, èske jounalis la li mande fèt san enfòmasyon? Fò w enfòme avan w pale. Fò w mennen ankèt avan w pale. M te mouri nan fal neg yo m te byen mouri pase m man mouri pou pep mwen m se pitit baray se di ke apre m fin arete dokte anel la m fin arete on fanm anel moun de din mete kwa sou mwen yo pa vle m rive la o dva e m pa deside soti tou menm nan jaden lem prale moun de din mennen anket pou yo konn kote m prale m pa fon pa m pa konn soti. Mande ti sourit konbyen mwa mwen avèl pako pa wè nou pa pale nou pa wè e nan jaden m rete menm ti sourit yap pale a ti sourit pa al nan batay sa sil nèg ak baray yo pa kou rale nèg yo tap fè plis devas patap gen jan deni se jan deni avèk savyen t kwaze mezanmi. Mennen enfòmasyon yo byen. Se moun Savien ki detwi Jean Denis. Lè Savien, lè Baray tande sa, nèg Baray yo kouri al al bay Jean Denis ranfò. Lè nèg Savien tande nèg Baray ap vini, yo repliye pou fè yo ba tchwe plis moun. Depi lòt jou, m fin gade videyo sa mezanmi, m pa ka manje vyann. Paske map mande si pa gen Bondye nan syèl la pou pèp savyen sa, si pa gen dwa de lòm, si pa gen leta. Se sa map imajine depi lòjou. Se paske mwen wè bagay yo gaye, pa gen moun ki pou jere, tout moun se jere tèt yo ki fè m mete m an bandisyon jodi a. M kanpe Dedun pou m mouri a pèp Dedun. E m deside mouri a pèp mwen. Se yon bandi konnen di. Se Dèdin w ap antre vin bay cho w ap pase o zantray kanal dabò. Et e nou menm timoun Dedin. Se pa sèl kanal ki bandi Dedin. Se mwen nou wè mwen deklare bandi pa m nan. Men gen anpil nèg Dedin nou ba jwe. Nou pa jwe nou gonfle kò nou la, lòt bò kanal nan otè, o sou kri de kawo, nou tout gonfle kò nou, nap tann yon nèg ki pou di poul vin antre la, poul vin bay cho la. Sèdike kanal reziyel m deklare tèt mwen, men gen anpil nèg gonfle tèt yo yap tann pou lòt bandi antre isit. Mezanmi menm ti odma sa mande pou tiye kanal. Paske me gens vòlè. Neg sa vyen deye kanal pou tye kanal. Paske yo di mwen t fè mwen t koz yo arete anel. Koman se fè jodia pou moun sa vyen ap touye moun tchake moun. Epi konnya la a pou kanal ta entèveni ladan l. Nèg ki mouri yo, se pa kòlonn barèl ak mouri non mezanmi. Ni e pa moun Jan Deni ki nan goumen yo k mouri non. Se yon bann ti vòlè k al vòlè, yo aprann Odma mouri, yo aprann gen yon seri nèg ki mouri anndan an, yo leve yo gwoupe yo y al vòlè, pandan y al vòlè a epi ti Odma tou kwaze avè yo anndan nan zòn lakay li, nan kafou lakay li, ti Odma fè zak Kriminel notwa sa ki pa gen non sou neg yo. Mezanmi si nou tap swiv byen nou pat wè m t arete yon doktè anel sa m te fè se mwen ki te mande ti sourit pa tiye l an non voye l mande doktè a li la rele l li la mande l si e pa mwen ki ba l lavi m di mesye bagay yo si nou tande m pa tiye misye pa ba l kou nap minote l nap rele simo vin pran l. ki fè krim sa N ye ba kolonn kanal Nèg sa yo ki fè krim nan se nèg savyen Yo idantifye yo Yo sou videyo Nou wè koulè yo Men figi sitwayen an Pase tep la pou nou wè si kanal nan malpwòpte nou an Radio Caraïbes M ta swete w Kòm Dedin s on peyi savann Ayiti s on peyi savann M m gen yon pyèj atè a Nenpòt jounalis Ki pa enfòme Ki konprann Ou pral mete kanal Nan grapyay ou Map sou ou paske m son nèg ki vwayaje m konn sa rele lwa a m tap viv ozetazini ok radio caraïbe m ta mande w pou w resezi w demisi deve dan li medya pou etire pawòl sa ou voye sou facebook sou dom nan si w pa etire l map fè apèl a tout zanmi m yo chili brezil ki di yo avèm canada boston toupatou noudjèze. M konnen m gen anpil fanatik nan peyi sa e se pou yo m ap batay. Pase lè y ap travay nan faktori, se yo menm vòlè ap veye lè y ap vini pou kase kou yo. Se sa men gen, se pa em konnen fredi nan faktori ba dous. Mezanmi m mande nou, met tèt nou ansanm pou nou pran yon avoka pou mwen dan limedya a. Pou m sou radyo karayib. M pa wè pou nou retire vi nou granm isi. Se djòb nou nou pral fè. Pale kare nap gen lavi. M redi w sa ankò. Yo m ba enbesil. I go to school like everybody ok. I speak English too. I'm not stupid you know. Ok. M ba w egare yon. Wap fout manje pawòl la. Epi ou bezwen al okwen moun pou kaka la. Pandan w wè nou ret la e pa nèg mòn nou ye nou you know. You know I'm go make you see.